Map di nan kesyon yap di mwen fè kay avèk kòb kòripsyon map montre a piblik la avèk le mond antye men kote lèm te sibtiti komisè gouvènman an 2018 mwen te rete pandan 4 mwa la dakò ak pitit mwen poum te sove yon fèm kay dèlma 33 ok e se nan chèltè sa nou wè la. men kote m tap fè bezwen m tout lè m komise an chèf men kote m tap fè bezwen m nan yon sòt de twalèt m te fon ti aranjman yon aranjman m fè ladan wè m aranje l yon bay de fòtune se la m te konn fè bezwen m tout lè m komise an chèf ok tout aprè 6 mwa m komise an chèf e la m tap fè bezwen m M potko gen mwayen pou m te fè lòt twalèt anndan kay la. Basement sa a, se basement la, e basement sa a m fè kòm premye kay, premye pati kay la ki yon chanm a kouche, salon, sal a manje ak galeri sa a. Se ladan l mwen te ye e lòske Prezidan Jovenel te di m, e pa m tande se nan basement ou ye Lafontan? Mwen di wi Prezidan, m nan yon basement. Men m ladan l avèk onè, paske m pa genyen mwayen pou m fè lòt bagay Jelamye. Men m kòmanse sòl kay mwen e m pa gen mwayen pou m fè anyen. E l te di m l ap ede m e ke nèg isi te fè l pa ede m, m pa konnen, m pa t janm jwenn kòb la. Dakò men se la se chèltè sa la m ye e la m te fè kat mwa ladan l pou m te kapab evite kòb kay. M tap peye trè trè trè wo si m pat kapab gen m pat gen mwayen pou m te fè l lè sa ok. Nan chèlte sa w fè 4 mwa? 4 mwa m fè l la nan chèlte a e mentnan lè kounye a m vin avanse ok lè kounye a m vin avanse n ap vire kounye a n ap monte n ap monte n ap monte. Atansyon. Mentnan, lè kounya mwen ap avanse, gras a Dye, m vin fè fòs pèdi sa. E la fòs septik sa ye, m kapab jete twalèt la. M fè twalèt an nan, e pi vwala, mwen vin pèmèt ke m la. Ann avanse. Map avanse m fè kay la pa chanm. Pati sa se pa m fèl anlè pou m te kapab resevwa moun ki vin fanmi ki sot lòt bò vin avèm. Pati sa ou wè la. Se li m premye fè men besment lan avèk pati sa. Li te detache de kay la. Nan tout sa e besment pou nan men kay la se li menm ki wap la. Men kay la la. Ok e pentire m pentire kay la se pa pa se pa pou frekansite pa paske l fini se paske m pa vle moun vin lè yo vin wè m la pou yo di se nan yon se nan yon se nan pak kochon m ye ki fè m pentire l mètnan e an nou avanse pou nou anndan kay la kounya ok wè men deyò kay la anfas kay la mwen menm m pa yon salòp m pa fè ve de povrete mesye Dakò? M pa fè vœu de pauvreté, m pa yon salòp, m pa yon kochon. Donk si m abite nan yon kay, se ladann pou moun vin wè mwen. Donk mwen pentire l avèk yon varyete de koulè ki fè ou wè ou ka wè kay la parèt yon bèl kay. Ann avanse pou n wè. Nou pral wè kounye a anndan kay la pou wè kisa gen anndan kay la ki fè mwen menm m kapab m kapab m kapab ki fè ou ka di kay la se yon gwo kay. Men. Men an nan kay la, m gen sa sèlman kòm tab. Ok? Sa se televizyon. Ok? Yon televizyon k la, avèk sa, yon ti frijidè. Men. Ok? Men sa m gen. Men sa m gen nan vin isi. Mesye. Men. Men sa kay la. Èske wè gon chèz ladann la? M pa gen non chèz ni tab. Men. Men. Men, men anndan. Men chanm pitit mwen an. Men kote, men ch. Men chanm timoun mwen an. An avanse vin wè. Wè li m pa gen absoliman. Chanm nan poko fèt non. Chanm sa ki destine pou resevwa timoun. Al isi. Pase la pou wè. Nan twalèt la. Men. Men twalèt la, ba mwen li poko fèt. Dakò? Èske wè yon twalèt la menm? M poko fè anyen la dan. Vin isi. Vin isi ou mèt tounen. Tounen bak. Tounen bak. Ok. Ok. Chanm sa, ou wè l pentire men li poko fini pa gen ni anyen, ni bwazri, ni kabann, ni twalèt pa gen anyen la dan. Yon chanm vid tou li isi. Ou wè se rido met la nan pa gen vit menn yon kay san vit ou wè ou wè vit la men fenèt la pa gen vit gade sa tou menn ann gade avanse men ou wè menn kouman m fache rido sa yo se yon zanmi ki vin lakay mwen la soti an pwovens li te gen pwoblèm bò lakay li m mete l dòmi sou kabann nan lapli mouye misye epi m tou fache rido sa m mete men jiskaprezan lapli kontinye se lapli lè lapli tonbe la non la tou mouye la tou mouye gade m wè tout sa se dlo. Son bèl valè liye, m pa fè vye de povrete, m pa kochon, m pa salòp. Men sa w wè ki ladann la, wè anyen ladann la? Èske w wè yon klozèt? Li pa gen klozèt, li pa gen pandri, li pa gen, li pa gen anyen. Ok, la se atant pou. Atant pou bòl, bòl sanitè. Ou wè li? Men yo. Ou wè li? Anyen m pa genyen. Ou gen lavabo? M pa genyen anyen ditou. Ou bay son rido men ou envit la ou wè son rido pa envit la son rido mete lè map benyen pou ke Se li menm jiska prezan la se toujou san entimite. San entimite san entimite san entimite ok bon men li mèt kay yo di on komisè gouvèlman genyen 2 fwa m komisè e ke mentnan m pa m pa kapab fè vèt la. Ok. Yo men kay la mesye. Sa son biwo, se biwo mwen. Sa son biwo. Sa son biwo kote. Met dosye mwen pou moseva moun. Men. Sa son biwo, se biwo mwen. Kote m mete pou moseva moun. Ou dakò? Ok. Donk se nan kay sa, met Madistin Samuel te vini tou. Li te chita anba, m pral montre w kote mè Samuel te chita, vini. Vini montre w kote mè Samuel Batiste te chita. Vini montre w kote li chita, vini mande m pou m te fè retire manda soti deyò. Soti deyò. M pral montre w kote li te chita avèm, ou mèt avanse. M pral montre w kote li te chita avèm pou l te mande m Hein ya Wè Avanse ok avanse mwen avanse Men kote Mèt majistre te chita avèm la Anba tòl la lòske machin blendel la te deyò a Dakò men Li gon machin nwa blende Ki te deyò a Lèl chita la avèm la Anba tòl la, e lè l mande m, Komisè, men pwosedi pou m fè nan dosye episkopal la. M pa suiv leson l lan, m fè afè pa m. Li mande m, Retire manda a ki dèyè Madoche Vil la pou mwen. Mwen di, Mèt, m pap kapab, paske se yon dosye ki reyèlman konplike, konplèks. Si m retire manda a, l pap ban m mwen, y ap di e kòb mwen pran nan men w m retire l. Donk men kay mesye, men kay e ki koute 400 a 500 mil dola menn. E m te bliye dout ou anba nan besment la kote m te montre ou talè a, se la tou Pierre Esperance te vin kote m lòske nan dosye Sogener sou prezidan Jovenel Moise e ke li te mande m pou m pa met manda dèyè dèyè moun yo. Hein? Pou m pa met manda dèyè moun yo. Pou map manda dè moun yo. Donk lè sa te chita anba nan besment lan bò bò twou a kote wèm anba a sou pil fatra m te lè sa ok mentnan an klè m pa wè kòman pou m te kapab fè 27 an map travay nan leta m komisè 2 fwa gouvènman ok pou m pa ta kapab fon kay pou m rete e nou wè se pou kay kala pou kay. Mesye, kote kay sa koute 500 mil dola ameriken an mesye, ann ale. Nou menm tou nou gen nou gen zye, nou ka apresye, n ka evalye. Kote kay la? M ap mande pou tout lòt jounalis vin lakay mwen la. Jounalis an près an liy, e televize, laprès pale, vini pou yo wè kay la. M fè koute 700, ki koute 500 mil dola ameriken an menm. E nòmalman e komisè, se konbyen de chanm a kouche egzakteman? Eske se 2 sa w montre? 2 sa m montre w sèlman. 2 chanm a kouche, Salon sal a manje, men ni. Avèk ti biwo a m fè, anyen ankò. Ok, epi sa ki te ka parèt ou kòm sal datant lan, se anba tòl la. Se anba tòl la kòm sal datant, m pa gen sal datant. Ou wè li? Se anba tòl la ou wè la ki sal datant mwen. Se li ki sal datant mwen, m pa gen ankò. Ou dakò? Donk men ni, yon kay ki gen yon chanm a kouche, de chanm a kouche, salon sal a manje konpri, a yon biwo m gen pou m resevwa dosye m ladan l. Men kay ki koute 500 mil dola, mesye, men ni. Chache moun pou mwen silvouplè. Fè yon enjenyè vin evalye l. Vin evalye pou wè eske sa a ka koute 500 mil dola. Men ni. Bon kote sa a m pa ka fè m abite la mesye. M komisè 2 fwa e mwen genyen 27 an m ap travay. Sa lakay sa yo di konsa ke se pou w pran l nan men moun nan? Bon m pa konnen paske mwen fè kay mwen m pa konn kote m ale m pran l nan men moun. Bon yo di ke m pran kay. M pran kay nan men moun. M gen ane sa fè m 6 an. On kay m fè pyès pa pyès. Se sèlman dal la m fè tout doun pyès. Bon lè m ap fè dal la, gon pati m bloke pou siman, siman m te fini. Aprè 3 jou mache siman m fè l. Don men kay mesye yo di ki koute 4 a 500 mil dola. Don mwen menm m ap di klèman, kòm mwen wè ULCC met on nòt deyò e mwen felisite ULCC. Pou nòt la met deyò e deja mwen di l mwen prè pou yo mennen envestigasyon sou mwen pou konnen ki bò mwen kòb m fè kach sa a. E m ap moutre yo kote mwen kòb la. M ap moutre yo sous kòb.